Kòman nou ye frèm ak sèm yo se JFL Cuisine Créole Jean Fedor Lundi votre chef à la maison ki rantre lakay nou banm di nou non mwen salye tout nouvo abòne mwen genyen sou chèn nan ki ap swiv mwen yo mwen kontan mwen di nou byenvni sou ma chèn de YouTube JFL Cuisine Créole pa bliye pade zanmiw yo de chèn nan pou mwen epi non sèlman lèn gade yon ti video si nou renmenl Nou mèt like li, men si nou pa renmenl nou gen dwa peze yon ti pous anba osi sa pa deranjem okontrè ma chache konnen kisam dwe amelyore. Nou mobilize yon bagay ki bon mwen wè nou dèyèm mwen di nou mèsi bokou ankò e chak grenn ayisyen ki an ayiti mwen di nou kouraj malgre nan sitiyasyon nou ye a kè mwen ansanm avè nou e mwen prepare yon dèn pou nou la se yon yon dèn fasi yon dèn yon dèn boure sa nou ta rele a men mwen mpap mete mpap fasil sa vle di mpap met vyann mouli anndanl paske Dinde nan tèlman gentan vin gen vyann deja, en pou yon famiy de 7, 8, 9, 10 pèsòn ki ap vini, li ase deja, m pa oblije mete vyann moulu ankò pou mwen al boure l, pou m al mete anndan l, ok. M pral fè l pou nou a la moutad, ok. Gad, pou m kòmanse, mwen men pwal la la, nan sa m pral mete l kuit la, mwen pral mete yon mirpwa nan fon an. Tout moun ki abòne sou chèn nan deja, nou konn sa k yon mirpwa. Yon mirpwa, se onyon, karòt, seleri epi mete kèlke ti fèy de lorye men si w pa genyen l se pa yon pwoblèm li ye ok konn a poukisa m mete sa ladan l epa pou m al manje se paske avèk li m pral fè yon sòs ok yon sòs pou nou ok konn a pou m kòmanse mwen fin mete mirpwa nan fon an epi mwen pran nan Lè w achte denn yo, li gen yon kou ladan l, mwen depoze l ladan anba l, sa se pa yon pwoblèm li ye, epi anpil gen ti fwa. Si ou menm ou vle, mwen m lave l deja la, ok, si ou vle ou gen dwa pran ti fwa a ou kuit li ou fè sa w vle avè l, bon mwen menm sa pa enterese m, m jis mete l anndan l ankò, paske sa pa sa pa fè anyen pou mwen. Epi kounya la m mete ten e pèsi a lenteryè. Sa la pou li pote enpe de parfum, enpe de gou, un peu de saveur. Sim vle m te gen dwa mete surtout si tout fwa ou menm wap fèl ou pap fè sauce avèl, mwen sigjerew ou gen dwa pran 2 2 citron antye ou koupel kap vin santi bon 4 mòso ou mete anndanl osi. Tout sa pral bal vrèman yon gou kreyòl, yon gou ayisyen ok. Na mwen map fèl a la moutad m pa bezwen met citron paske nòmalman moutad la pral Konna pa bliye mete pwav ankò. Konna m pral level. Mwen depozel direkteman nan. Ok men dlo m mete ladann nan se dlo ki te gen m te mete vyann nan nan sa pou l kwit la m metel ladann. Mete dlo a nan fon nan fon pwal la. Konna pandan dlo a nan fon pwal la la. Kona tout sa tout ju dend lan pral sot anwo tout grès yo l pral tonbe nan sa se avè l m pral e ju sa m pral fè sòs la avè l pou nou avèk tout sa k anndan li ok kona m pwograme fou m a 325 epi m pral mete l kuit anba fou a trankilman e kona la m pral fè yon ti pòmdetè roti pou nou ke nou pa abitye fè ok men pòm de tè a pòm de tè chato m te montre moun ki pa sonje kòman yo fè pòm de tè chato a la fen video a map mete yon yon kou nimewo 2 jkwa ke m te montre nou kòman pou nou fè legim tou kne antwòt m te fè de pòm de tè chato men pòm de tè chato a la nan mete lwil m gentan koupe l deja ok konnan mete yon kiyè de lay. epi mete enpe de sèl epi mwen mete en tyè de tas de paprika epi apre sa mwen mete pwav epi mwen brase l zalevwa se tèlman bon se pòmdetè la Epi apre sa m pral mete l nan yon plato ki gen papye silfirize epi vwala vwala yon ti pòmdetè yon ti roti de pòmdetè m pral mete la pou nou e vwala ok men plato a mwen mete roti pòmdetè a ladan mwen pa met mwen pral mete l nan fou a 325 45 minit se prè ok tout. resèt mwen ap kwit la, mwen pran yon ti tan pou mwen di nou mèsi epi pou m pat pou m ban nou nouvèl. Demen si Dye ve, jodi a se samdi 24, aswè a nou tout k ap fin tande videyo sa, demen si Dye ve mwen ban nou randevou sou paj Facebook JFL Cuisine Creole la a pati de 4 è de lapremidi pou moun ki Kanada, Ayiti, Etazini yo. Epi l ap 7 è pou moun ki o Brezil yo, li ap 6 è pou moun ki pou Chili, li ap 5 è pou moun ki an Repiblik Dominikèn, epi l ap 10 è di swa pou moun ki Lafrans. M ap fè yon live, m ap poze kesyon sou chèn nan, nou menm tou n ap poze kesyon nou, epi tou m ap poze, m ap pran kèlke moun o raza pou m aple epi pou m poze kesyon sou chèn nan. M ap poze kesyon sou 2 videyo k ap sòti a, sou videyo k ap sòti aswè a, epi sou sa m te mete a, salad ki te sòti madi a. Epi map pran yon lòt kesyon sou nenpòt kil vedeyo li menm kesyon sa lap pou 50 dola lòt kesyon map pran sou 2 vedeyo m fenk di nou an li menm yap a 20 dola ok map tann nou demen si Dye vle a 4 trè lè di Canada epi nou tout vin branche vote kòmante map tann nou ok. Men pom de tè a ki gentan kwit la regad mwen sa sa so byen bo regad mwen sa se ekselan kòmnada sa se dendan ok. Si nap konstate regad koman li kijan li byen dore epi vyann nan dekole la sa vle di se prè. Sa se teknik fason pa nou nou menm ayisyen nou pou nou detèmine si se prè vrèman. Men se pa 2 zè de tan sèlman hein se 4 è de tan ok map ekril anba resèt la le nombre de temps 325 4 è de tan se pou tèt rezon li byen jòn osi si tout fwa m te gon tèmomèt m tap metel ladan li ta dwe 74 degre. Konnya la m pral m pral retire l. Ok. Mwen mete l nan sa kòm sa. Konnya la men ju a la. Konnya m retire ten e pèsi m te mete anndan l lan m lage l nan ju a ok. E vwala. Konnya men bouyon sa. Nap bouyon sa kounya touswit m pral fon ti sòs avèl pou nou. Nou pral wè kòman m pral fon sòs epi nou menm pou lè nou ap fèl lakay nou tou pou nou gen sòs. Sa la m pap mete anyen ladann m pral sèlman koulel m pran ju a. Waw sa san bon. Pandan ke m met yon ti bè, bè a ap swe, mwen met yon ti zonyon ladann. M pral fè zonyon an swe ok. Ok yn fwa ke nou wè zon an byen swe si tout fwa mwen tap fè yon yon sos avèk diven kounya m tap mete diven an la kounya m tap kitel la epi ven m mete a kelkeswa kantite m ven m tap mete a m kap m tap kitel diminye a mwatye kanl ta fin diminye a mwatye la kounya mwen menm mwen ta pral mete ju de dend lan. Etandone ke mwen menm mwen pap fèl avèk diven, mwen mete ju dend lan la. Mwen te. Ok. Men, men, men ju a. Yo rele sa yon bouyon de poulet, ok. Bouyon de poulet a redwi. Konnya la m met yon ti, map met yon ti ben mari ladan. Yon ti ben mani, Se yon beurre melanje avek farine ok. Mwen moutrel deja nan koum yo. Nan map mete yon ti bagay poum epesil. Menm sim tap fel avek diven, m tap toujou metel tou ok. Ok poum finalize sos la kounya la m pral pasel nan chinwa a. M pral pasel nan paswa a. Kounya la mwen metel nan chodyè a. Bon. Une fwa ke sos la gentan prè la, kounya la m pral mete Map goutel. Map gade eskel manke sel map met yon ti sel men se o 3 pwavwam map fel. Men 3 pwav la. Mwen mete kantitem vle ok. Dèke ou mete 3 pwav la. Kounya la ou pa oblije pasel nan chinwa anko la. Paske pwav sa li fet menm pou manje ok. Menm si ou wè son grenn pwav li ye ou annik metel nan men ou epi ou gade ou wèl tounen yon pay. Mwen mete yon ti krèm 35 pousan ladan. Kounal la m pral goutel poum ajistel eskel manke sèl ou pa ok. Ok la maintenant c'est prêt elle est vraiment bonne hein je goute mwen ajoute mwen ajuste gou a sèlman sa m mete ladanl yon ti sèl rien d'autre pa bliye jus Dend lan se deja bon. Mwen te gentan mete sèl sou kò dend lan deja se pou sèt rezon mwen fin fè sòs la avan ke mwen ajuste gou a. M mete 3 pwav, m mete krèm 35 pou san. E vwala. Ok, men dend lan gentan fin fèt la. Mwen fin fè sòs la tou, mwen depoze l. Kounya la mwen pral mete ti pòmdetè chato yo mwen te fè a toutotou de li menm. Avèk sa la, ti sòs ou 3 pav pou ta fè w prè. Kounya ou menm, ou gen legim ou yon kote, diri w yon lòt kote epi vwala taboula. M pa bezwen mete yon ne. Gen moun ki dekore avèk yon ne wouj, m pa oblije mete ne wouj. Kounya ou menm ou gen dwa si w te vle mete salad. M pa mete salad vèt paske salad la, li vèt Li pral depi ou mete sa k cho sou li a, li pral kuit. Donk m pa oblije mete l. Mwen fè yon prezantasyon vrèman tipikman familyal. E yon bagay m ap di nou tou, avèk dent sa a m m gen m mete la, m ap mete aswè a, pa gen yon moun ki abòne sou chèn mwen an la, ki renmen pratike ki konn pratike ki pa ka fè yon resepsyon maryaj. Yon resepsyon maryaj de nenpòt kèl pri. Mwen fè dend boure, mwen fè gato maryaj, mwen fè gato, mwen fè tout sòt de choz ou kapab pran tout ou pran ti san w la ou fè yo. Ok. Mwen di nou mèsi paske nou ta tap swiv mwen se te JFR Cuisine Creole, Jean Phidor Lundi, votre chef et votre ami à la maison. Mèsi bonvwa.